Jistaprè ke Departeman Deta Ameriken te fin sanksyone l, Depite Gary Bodeau, ansyen prezidan chanm sila a, deside pale. Wi, mesye a esplike nou kòman ke moun yo se frekansite ki fè ke y al sanksyone li. Se vre l pa t pote anpil bagay pou peyi Dayiti, Men l pa youn nan moun ki kraze peyi a tou. Gary Bodeau gentan byen eksplike ekip li gentan an branl, ekip li gentan sou pye la pou kapab antame aksyon an jistis kont peyi Lèzetazini Damerik. Menm jan tou ekip sa ap antame aksyon an jistis kont peyi Kanada. Men la kestyon ke nou nou poze w sèt apremidi, sa k ap pase konsa? Ou kwe peyi sa yo se te peyi zanmi neg sa yo ke l te ye. Se zanmi yo, ranse avek neg yo tout la jounen, monte desann nan otel, pale anpil, ou neg yo te santi yo konfortab avek lentenasyonal. Kounya la, sanksyon gentan fe gen bouch pa gou, rale chez ou chita, paske m pral montre w nan ki eta neg isit odasye. Nou pral montre w nan ki eta nèg isit koken e kòman nèg isit se je chèch ke yo ye e rizyèz ke yo genyen an, nivo rizyèz ke yo gen lakay yo, yo pran l a siwo, yo pran l an konprime e yo pran fèy tizann nan tou. Rete konekte paske ou pral gen enfòmasyon nan yon ti tan e ki pa twò long. Avoka kolonbyen yo. Mèt Marc Antoine Maisonneuve santi l estomake, mesye a fache, oh kòman fè FBI parèt sou lakay prezidan, yon lide pou kabre konstitiye dosye, tout sa son pakèt foulay k ap fèt, mesye a gade kase met nan men FBI, rale chèz ou chita. paske ou pral gen detay sa yo nan yon ti tan e ki pa twò long men pa bliye jounen jodi a se 7 avril 2023 ki ramne 220 lane ke Toussaint Louverture te mouri nan Fort de Joux n ap raple Toussaint Louverture li menm li te youn nan moun youn nan ewo de lendepandans yo ki fè nou kapab toujou di ke nou se premyè repiblik nwa, lib e endepandant e 7 avril sa ramne 21 mwa ke nèg ak zam antre andedan lakay prezidan Jovenel Moise e touye li. Nou pral raple nèg yo de seri de bagay ke yo te fè nan asasina sa ke ou menm ou potko menm prete atansyon avèk yo, rete fokis rete branche paske nou pral gen detay avèk nou nan yon ti tan e ki pa twò long abitan nan zòn Bèlè deside denonse jounalis Theriel Thelus antre parantèz swadizan paske mesye sa li menm ta endekse de seri de ti jenn gason nan Bèlè kòmkwa yo nan gang moun yo temwanye e yo Splike ke nèg sa yo yo pli blan ke nèj e nèg sa yo menm yo pa gen anyen a wewa avèk gang, rete konekte paske nou pral gade sa yo nan yon ti tan ki pa two long mèsi paske w gentan la mèsi paske w gentan abone avèk chanèl la mèsi paske w gentan like video a mèsi paske w gentan kite yon ti kòmantè pou sa fè kè nou kontan pou fè nou plezi non chanèl la se Takseksannèf. Tout ayisyen konekte mèsi paske w konekte ansanm avèk nou non pam se Kossidje Kinlove 2023 fwa pi wouye pi koupe menm enèji menm foug menm detèminasyon menm motivasyon vibrasyon menm pwisans menm tonus pou m kapab prezante nou tout dènye enfòmasyon ki apèn tonbe nan peyi Dayiti rale chèz ou chita rale boutèy dlo w nap tounen aprè poz la pou n kapab devlope ansanm enfòmasyon sila yo. Mèsi paske ou toujou rete konekte avèk chanèl de predileksyon la. Zanmi entènot, jan m tap eksplike nan kòmansman, nèg isit yo rizyèz, yo rizyèz, yo rizyèz. Se premye fwa m sezi nan eta sa, paske si m wè Gary Bodeau aprè yo fin sanksyone l, m ap raple pou ou Kanada sanksyone l on premye fwa, m ap raple pou ou kounya la se Etazini ki sanksyone l, sa di ke misye gen 2 sanksyon kote ke misye li menm li pèdi kay, li pèdi machin, li pèdi tout sa ke l te posede, kont an bank ke l te gen nan peyi Lèzetazini Damerik, enben l fin pèdi. tout la aktyèlman la ebyen mesye a ale kilo poul fè yon video poul kab esplike nou li menm jan wap gadel la li menm li son nèg serye son nèg ireprochab e onèt men kiyès moun ki te prezidan chanm dè depite ki te pran lajan pou te vote Fritz William Michel epa tou menm Garry Bodeau nou pral vini avèk imaj mesye a nap raple ke se pa premye je chèch ke nou jwenn. e ki sanksyone. N ap raple Joseph Lambert te di ke tout sa y ap di yo se manti, se matrakaj politik, se mate y ap mate li politikman. Youri Latortue di se vle yo pa vle wè l. On ekip de nèg ki toujou di ke enben yo menm yo pli blan ke nèj, enben yo pa gen anyen a wè wè avèk. Sa eben yo di yo a. Ann al swiv zanmi entènot, notre jechèch entènasyonal, Gary Bodeau ki aktyèlman la tou chanje non, Gary bwè dlo. Ann al tande l ansanm avèk mwen. Pèp ayisyen kòman nou ye? M konnen nou pa abitye wè m san moustach la. Donk bab la fon ti pouse men jodi a se pa sak objektif video a. Eh eh eh eh bon m di w gen de bagay ki pa entèrese nou ok gen bagay ki pa entèrese nou galon lwil la a 400 dola aktyèlman la Gary bwè dlo ok 400 dola galon lwil la ok. Sak diri preske 2 mil dola. E wè ane a pap fini san ke sak diri a pa rive a 2 mil dola. Gen de bagay ki pa enterese nou, ou met moustach ou retire moustach, bagay sa pa gade nou. Dayè, ton vivan e ta mò sanble e yo vle di menm bagay pou nou. Ok, si w gon bagay wap di pale vit paske nou pa gen tan, nou prese ok. Map fè ti video sa jodia pa rapò a kominike 19 novanm nan ke m te reyaji sou li dayè e m p ap tounen sou li, di gouvèneman Kanada e dènye kominike an dat gouvènman ameriken an ki mete nou sou lis OFAC. Donk nou gen tout respè pou ofisyèl gouvènman Kanada oubyen ofisyèl gouvènman ameriken yo. M panse yo se de fonksyonè k ap fè travay yo, menm jan tou nou menm yon epòk nou te fonksyonè. nou tap fè travay nou. Travay ou te fè pou popilasyon ayisyèn nan. Men monchè Jochen, ou gen rezon met linèt la, fò w ta retire linèt la pou m gade grenn je w. Ki travay ou te fè pou popilasyon an? On pakèt nèg pran, pran tan yo, yo ranse, yo jape, yo jakase. Dayè, je ne peux même pas comprendre l'existence même du parlement nan dènye lejislatif ki sot pase a la. Ok? Nou menm tout n tap travay, Premye fwa m sezi m konsa. E gad fè figi nèg la non. Pre, ok, si nèg sa yo t ap travay zanmi entènot, si ou menm ou pa vle konprann e ou pa vle kwè sa m ap di w la, nèg sa yo t ap travay, eksplike m 1, 2, 3, konbyen tèks de lwa ki vote? Eske popilasyon ayisyèn nan li menm, grangou a, li desann pou yo? Eske ti granmoun yo menm yo gen dwa pou yo kab touche kòb retrèt yo nòmalman? Eske gen de lwa ki vote sou lagrikilti, de lwa ki vote sou ledikasyon? Non, non, non! Ki mòd de travay ou tap fè? Ou tap ranmase lajan pou vote moun pa ou men e pa travay ou tap travay pou popilasyon an, ok? Pa ranse avèk de seri de ofisye kap travay pou peyi yo e ki vle byen pou peyi yo, ok? Frekansite, ok? Ranje bouch ou lè wap pale. Nou konn kòman sa mache. Nou pa kenbe yo rigè, nou pa gen oken pwoblèm kont yo. Sèl sa m ap di, o non di prensip di kontradiktrò, e m byen kontan, ke se swa la lwa su lè sanksyon o Zetazini, ke se swa la lwa su lè sanksyon o Kanada, yo mete de mekanism a la dispozisyon nou pou nou bay kontragimantè pa nou. E se ke nou kòmanse fè o Kanada e ke nou nap fè dè la semèn pwochèn o Zetazini. Lè kòm si ou bal fè kontragiman, ou bal eksplike ke e 500 milyon de goud la ou pat manje l pou kont ou. E e sa m anvi konprann paske e gen flagrans. Gen flagrans. E gen de lòt depite ki te patisipe nan bagay sa a. Nap raple pou w zanmi entènot si w poko ajou, si w poko o parfum, banm ba w nòt, rale kaye w, rale plim ou make. Gary Bodeau, prezidan de la chambre des députés et je rappelle pour vous des déshonorables députés. Nèg sa li menm, se pran lajan nan men de seri de moun pou jete premye minis, tankou jan yo te jete Henri Céant, seyans fèt dèyè do Henri Céant, Céant poko menm rive nan palman an seyans gentan fèt, se pran lajan nan men de seri de moun patikilye, de zoligark e ou konn sinyati yo se kowonpi, si w pa mete kowonpi a dèyè e oligak la sa pa preske pa vle di anyen, donk. Lò rive nan nivo sa la, misye li menm li pran lajan pou kapab monte de seri de premye minis. Sa vle di ke ou menm ki te konn ap pèdi tan w ap gade nèg sa yo nan televizyon, pèdi dòmi w ap tande nèg yo nan radyo k ap fè seyans, apre ke premye minis lan fin prezante politik jeneral li, Ou panse lè w gade w wè depite e kòman depite tabac a te rele ankò Caleb Desrameau lè w wè Caleb Desrameau pral pale w panse se kèk bagay serye ke l pral pale lè w wè de seri de lòt depite pral pale w panse se kèk bagay ke yo pral di e ou pral panse ke se pou ou menm se ou menm ke y ap defann lajan w gentan nan bouda pòch yo sètadi ke menm avan seyans lan fèt Menm avan ke politik jeneral la prezante, ebyen nèg yo menm yo gentan konn kijan seyans lan pral fini paske y ap bwote lajan an e y ap vote pou yo kapab pran premye minis sa a. San konte zanmi entènot, tout premye minis ki pase yo gen yon sèl tip de politik jeneral. Si w pa vle kwè sa e bagay ki gade w, paske wè Politik jeneral e nèg Jean Charles, se li menm Laurent Lamothe te gen, se li menm Jacques Lafontant, Jacques Guy Lafontant te gen, se li menm de seri de lòt premye minis ki te pase, sètadi ke se yon kopi pes ke yo fè. Donk, kounye a la, eksplike m kòman depite a li menm li pral fè vote selon politik jeneral si li konn abitye tande menm pawòl la lòt kote. Humm bagay yo konplike wi. Men kounye a mesye a pral di oh wi li pral mete contre argument a tè pou l ka wi son dwa ke l genyen paske la defans est un dwa sakre tout moun konn sa fok ou defann tèt ou men mezanmi gon nivo je w pa sipoze chèch konsa gon nivo menm lè ou wè dlo pa vle soti se mouye se pran men w pase nan de pase la yo Pou w montre ke ou ou menm ou fon sanblan ke w ap kriye, men je w pa ka chèch konsa monchè. Oh! Huh! Kontinye ban nou koze men ou sonje nou pa gen anpil tan. Sispann literati yo silvouplè. Donk, m ap di tout Ayisyen rete tèt frèt. Jodi a, sa k enpòtan nan peyi a, se pa Gary Bodeau. ki te prezidan chanm depite e ki gen pwoblèm a de gouvènman etranje oubyen de gouvènman etranje ki gen pwoblèm avè m donk pa tranzisyon. Eh eh eh eh eh la w ap mal pase. Gouvènman etranje pa gen avèk pa gen pwoblèm avèk ou pèsonèlman ok pa tu le prends personnel gouvènman je le répète gouvernement pa gen okenn pwoblèm ansanm avèk ou Le pwoblèm ki se poz mentenan, se ke de l'ONU, m'ap raple sa pou mesye a, yo te vote pou yo pran sanksyon kont de seri de oligak konwonpi andedan peyi a, kont de seri sivil andedan peyi a. kont de seri de bandi anndan peyi a, kont de seri de otoritè anndan peyi a ki kraze peyi sila a, ki te la perle des antilles ankò dan lè tan pase. Ok? E moun sa yo, yo achte zam a letranje, y al ame ti jèn nan geto, y achte bal, y al mete nan zam ti jèn nan geto, e yo nan koripsyon, vòlè lajan, Non bon bon bon se e yo kap dirije peyi a. Don pa bliye ke le gouvernement, les autorités sont l'image du pays, sont l'image egalman du peuple et de la population. E je m chèch menm jan avèk yo, m anvi kriye pou mesye a m pa ka kriye. Oh je ne je n'ai rien fait pour meriter cela. Donk se e moun Lasalin yo k merite sa pa vre? Moun e Site Solèy yo pa vre? Moun la boule 12 kap kouri kite lakay yo se yo k merite sa non eh banm diw se moun bèlè yo k merite sa non pale avèm eske se moun matisen yo k merite sa moun solino yo ah eh monchè. Nou pap jwenn mwen pann nan otèl. Nou pap jwenn mwen nan altèkasyon nan lari, swa gon moun ki bat mwen oubyen ki banm yon katouch pa aza, etc. Non, non, Gary Bodeau pa suicidaire. pou avwa etidye la psikoloji etc je sais comment me maintenir par rapport à tout. Tout sa misye ap di nou la sa pa gade nou ditou non ah monchè oh sa pa sa pa gade nou ditou sa vè ke ou pa swiside ou pa bouje nou al te kaso sa sa sa gade nou dayè m di w sa lè w an ayiti depi prezans ou pa itil anyen absans ou M pap twò di nou kèlke choz paske ou lè w te la ou pa t janm regle yon bagay serye. Donk si lè w te la ou pa t janm regle yon bagay serye ou pa ka vin di ke nou pap janm wè deseri desela on ne se soucie pas de toi ok on ne se soucie pas de toi e y a une façon de faire les choses Garry bwè dlo. Se ces allégations tout sa kap vini etc. Donk nou prè pou nou pran responsabilité nou. M espere ke gouvènman ayisyen an pa pral fè pèsekisyon politik. Mwen menm, m disponib. Mwen prè. Nenpòt lè, gouvènman an Ayiti, lajistis nan peyi m rele m, m pa premye moun yo akize sou latè. Tout moun gen dwa pou yo defann tèt yo. M ta renmen nou kwè, m ta renmen nou konprann sa. Kominike sa yo ki sòti a la a, Pa fè de mwen on fijitif. Kominike sa yo k sòt si a pa fè de mwen on delenkan. Kominike sa yo k sòt si a la pa fè de mwen on kriminèl. Li pa fè de ou yon fijitif, li pa fè de ou yon kriminèl, men l fè de ou yon ti visye. Lage chat pran ou! Li fè de ou yon mimi myaw. Li fè de ou yon moun ki pa gen etik. Gary Bodeau banm pale avèk ou. Ou se te sèl depite, sèl otorite ki te reprezante la jenès wi. Si ou te sèl moun ki te reprezante la jenès, mwen menm kou osi Jekinlove ki la a, lè m gade tout koripsyon ke w fè yo, ou kase ponyèt mwen wi. Ou kase reprezantasyon ke. Ou te sipoze fè pou mwen an wi. Ou kraze tout sa k te sipoze fèt yo. Ou fè la jenès pèdi tout espwa paske se ou te espwa jenès la o sen di parleman. Men ou parèt tou ti grangou. Ou parèt tou ti visye. E m ap di w sa mwen doute anpil. M doute anpil wi lè w te timoun si w pa t konn ap leve tapi pou vòlè lajan manman w ak papa w. Mwen doute anpil ke nan yon peryòd done lè w te timoun piti ou pa ta konn al dekouvri chodyè pou vòlè vyann. E, m ap di w sa, mwen toujou doute tou ke manman w ak papa w pa t sitirè lè w fè de seri de bagay eta sa la a pou yo pa t korije w. Lè w pran 500 a 600 milyon de goud pou vote yon premye ministre, Sa sa vle di? Sa vle di ke premye minis lan bal rive nan peryòd kote tout aksyon ke l bal fè yo pap itil peyi a anyen, se nou menm lap itil. E tout lajan ke l depanse yo, fòk li kab rejwenn yo, repran yo. E se peyi Dayiti kap peri. Donk Garibodo, retire mesye a pou mwen. Pa ka wèl la ankò. On ne se soucie pas de toi. Sa ap fèk gade w si w te gen moustach ou retire moustach ou tèt kale ou dread. Sa pa enterese nou. Sa ki enterese nou kounye a se grangou ki gen nan peyi Dayiti. Sa ki enterese nou la se ensekirite kidnaping nan k ap monte e sa ki enterese nou. Sa ki enterese nou tou se kilè lajistis ayisyèn ap deside mare w Di zo sèk segond. Tu es au rang de Vitelhomme, tu es au rang de Lanmò San Jou. Donk, pran responsablite gang ou. Pran responsablite bandi ou. Paske se la ou te vle mennen nou. An nou kite Gary bwè dlo. M kite mesye sa paske doktè a dim piga m kontinye pale de nèg sa yo paske tansyon m ap monte e m wè dèyè kou m kòmanse fè m mal m fon bay vag m fon bay vag n ap retoune sou misye yon pwochèn fwa men nou wè ke misye li menm li vrèman oze li vrèman oze je chèch anpil se epi ki rizyèz non l la l pran ki fè li rizyèz nan nivo sa la lòt enfòmasyon zanmi entènot. Avoka mèsenè yo, avoka kolonbyen yo, hum, mèt Marc Antoine Maisonneuve, oh mesye a fache, sa FBI vin regle nan peyi a, frekansite, oh wi yo tande pou rekonstitiye dosye, blablabla, bagay sa pa enterese l ok, se blag ke yap fè, FBI ap montre yon fim, bon, m pa konn si se fim, seri FBI ke nap konn ap gade yo, FBI te fè, Ayè jedi 6 avril 2023 a, e nou pral swiv mesye a wi ki pral la kase met nan men FBI, ann al swiv li ansanm avèk mwen. Efektivman, te gen kèk ajan sa yo ki te fè mennen ba yo, se triste, anndan dcpj, 4. lan Kolonbyen sa yo ki fèmen lan prizon an Ayiti, jan nou konnen lan dan le kad de lasasina de Jovenel Moïse. E fòm nou nou te konn sa byen avan e se pa kontrè a tout enfòmasyon ke nou te toujou emetre sou zond radyo e televizyon. E kouman n konprann sa k pase yè la anndan dcpj. Pou nou menm, il saji d'un acte visant à empêcher que le procès se réalise en Haïti. Se yon akt ki montre w ke yo gen yon franj lan kominote entènasyonal la ki preokipe konsiderableman pa e dosye sa. Fòm do m panse ke sèt yn ensult menm pou le jij ayisyen ki èt an chaj de lenstruksyon de se dosye. Paske w ap dakò avè m deja y ale avèk yon rafal, y ale avèk kèk moun ki te akize lan dosye sa e yè ankò yo tande 4. e son strateji yo defini pou yo wè kouman yo ka debarase ou byen yo ka ote ote dosye a definitivman nan men jiridiksyon ayisyèn e sa kap fèt sa wè kap fèt ant etranje ant kominote entènasyonal la sa wè sa wè etranje a ap fè nan dosye a la, li pa gen anyen pou l wè avèk dwa. Paske pa bliye sa fè lontan ke jistis ayisyèn te sezi, non sèlman l te sezi, mais aussi il y a des actes d'instruction qui ont été déjà posés dans le cadre de ce dossier. E an prensip depi w tande yon jiridiksyon gentan sezi, l ap travay, li poze des actes d'instruction, ebyen yon lòt jiridiksyon pa ka vini konsa pou l vin rantre lan dosye a pou l ap fè sa l vle. Mwen menm te toujou, nous l'avons toujours pretendu et nous ne cesserons jamais de le répéter, la lumière ne sera, la lumière ne sera jamais faite dans cette histoire là. Poukisa? E se paske gen twòp gwo bra, gen twòp moun pwisan e ki enplike yo lan asasinen Jovenel Moïse e y ap toujou jwenn yon subterfuge pou yo ka fè demagoji e y ap toujou jwenn yon fòmil pou yo ka antere dosye a, e sa n te toujou ap di nan kad dosye a n ap di l jodi a toujou, e pou limyè te ka fèt nan bagay sa, nan asasina Jovenel Moïse la, 1 fòk ta gen yon gwo chanjman ki pou ta fè, ki pou ta fèt lan pouvwa, lakay otorite, lan otorite ayisyèn yo, sètadi gen de moun la k ap dirije, fòk yo pa ta la. Li pa bezwen de site leur non. E fok ta gen larive de nouvo dirijan lan tèt leta peyi dayiti. Se a sèl kondisyon sa yo pou poun te ka wè limyè te ka fèt lan asasina Jovenel Moïse. Mèt Marc Antoine Maisonneuvre ki se avoka kolonbyen yo ki te antre lakay prezidan Jovenel Moïse a dire de seri de kolonbyen melaje avèk ayisyen, avèk konplisite de seri de otorite ki te an dedan gouvènman Jovenel Moïse la, de seri de otorite ki te kont Jovenel Moïse, les gens de l'opposition, plis avèk oligak kowonpi, plis avèk de seri de ameriken, de seri de. de dominiken ki enplike andedan dosye Jovenel Moïse la. M ap di w sa zanmi entènot, lè m ap tande avoka Maisonneuve, je me suis dit quelque chose. Se vre, jan n ap gad bagay lan la, n ap pran plis tan nan wout. E gen anpil moun ki di konsa pito w mize nan wout ke w pot bon nouvèl, men pa konfonn mize nan wout pou pot bon nouvèl ak pèdi tan. Paske sa m wè y ap fè nan dosye Jovenel Moïse la an Ayiti, se tan ke n ap pèdi. E Mèt Maisonneuve di, se pou Lèzetazini Damerik ta konprann wòl yo, sa pa fèt nan dwa, eksetera, mwen konprann sa l vle di a. Men dotre pa, ki sa ke nou menm an Ayiti nap regle nan dosye sa a? Nap gade, depi lè dosye a vini, yon pakèt moun pran dosye a, jij pran dosye, kite dosye, pran lajan, kite dosye, leve entediksyon de depo de seri de moun, tande de seri de moun an bon ami, pran lajan pa anba, pa pase pa anba, pou yo kapab kite moun sa kab ale lakay li, kòmsi de ryen netè, nap gade jan dosye a lan. An Ayiti, w ap mande sa k ap pase konsa. Lè w gad dosye Lèzetazini Damerik la, ou wè ke gon plis akselerasyon. Kesyon pou nou poze tèt nou, èske blan ameriken se renmen yo te renmen Prezidan Jovenel konsa ki fè ke y ap avanse sou dosye a, oubyen se yon bagay pa, se bagay pa yo ke y ap kache, se bagay pa yo ke yo bezwen disimile? N ap raple pou zanmi entènot, Genyen yon desizyon de la jistis amerikèn te pran kote yo di ke dosye a sipoze rete sekrèt. Pa genyen ankenn dosye k ap revele. Sètadi ke nou menm antanke jounalis, ou menm antanke fanatik, antanke entènot, e l ap difisil pou konn sa k ap pase andedan dosye Jovenel Moïse la paske lè n ap gade E pa gen limyè ka fèt paske tout dosye yo rete sekrè. Yo kapab retire lisans de seri de jij, de seri de avoka ki ta anvi revele e sa k ap pase andedan dosye Jovenel Moïse la. Donk lè w tande tout bagay sa yo, ou di kèt il y a un problème. Ou di gou pwoblèm. Eske Jistis amerikèn nan li menm eske se paske li tèlman seryez konsa, se paske jistis la li menm li kòrèk andedan peyi amerik etazini damerik ou di mwen son bagay ki anvi disimile map raple pou ou kolonbyen yo sòti lakay yo e yap e yal travay avèk konpayi de sekirite siti you nan etazini damerik moun ke yo arete yo se ameriken ke yo ye ok ki andedan siti you kite Anboche kolonbyen yo pou antre nan peyi dayiti eske kounya la lè nap gade e nou konnen sa trè trè byen ke asasina jovenel moïse la son asasina transnasyonal sètadi ke gen plizyè lòt peyi ki enterese ki te enterese pou yo te elimine prezidan nap poze tèt nou kesyon eske lèzetazini damerik pa ladann tou. Men, si nou menm nou te gon jistis an Ayiti, si nou pat vann jistis peyi Dayiti poun kapab manje pen ak dlo sikre, nou pa tap janm rive nan nivo sa la. Nou tap rive kote ke nou kapab mete tout bagay yo an kont, kote nou kapab mare tout moun ki te enplike nan dosye yo, mare tout moun yo, epi. Poun ka fè swit a dosye a, poun ka gon rezilta pou limyè ka fèt sou dosye a. E map di w sa, m toujou di l, si ke Asasina Jovenel Moïse la li menm nou jwenn moun ki fèl la, nap jwenn moun ki touye Jean Leopold Dominique, nap jwenn moun ki touye Antoinette Duclaire, Diego Charles, nap jwenn moun ki touye Jean Leopold Dominique. Enkyeto w nap jwenn moun sa yo. Paske se menm ekip moun yo ki deside al touye Jovenel Moïse paske moun sa yo, ekip moun sa yo, yo rete pandan 20, 30, 40, 50 an e map poze tèt mwen kesyon eske yo pa la pi lontan ke sa pou yo kapab kite peyi a ap mache pa sou plas epi yo menm yo kapab toujou fè lajan, yo kapab toujou fè sa yo vle. Jovenel Moïse se te yon, se te yon prezidan ki te gen tout materyèl li nan men l, tout brenn li la. pou l te kab fè peyi a devlope. E si yo te kite peyi a devlope, sa pa te ka fèt. Men m ap di w sa, zanmi entènot, yo ka gobe Jojo, yo ka touye li, yo ka pete je li, paske gen anpil bagay mistik ki te fèt nan jou sa a, men nou pa bezwen enkyete nou, zo a ap kole nan gòj yo kanmenm, E nou menm nap jwenn rezilta avèk sa paske menm si lajistis amerikèn pa ta vle ban nou kiyès ki touye Jovenel Moïse, menm si lajistis ayisyèn pa ta vle ban nou moun ki te touye Jovenel Moïse, ou mèt rete kwè m, ou mèt ret fokis, ou mèt rete fokis paske jistis lanati, le karma li menm li gen pou l rezoud tout pwoblèm sa yo. Nan ensolit nou jounen jodi a zanmi entènot, mezanmi fanm Gonayiv frape ankò! Hee! Bon se mwen menm ki debake nan Gonayiv epi m kòmanse ap vizite vil la. Men m ap di w sa, m pa ka achte anyen nan vil la non pase manje yo pa fin twò katolik, eskize wi moun Gonayiv e pa fòt mwen, men fòk mwen bay verite a jan l ye a la. Ebyen, yo di m pi ba la si m ap rive bò plas la, m ap jwenn yon tim ki rele Tim Anbalaj. Lè m tande bagay sa m di kèt, se yon pakèt bèl medam, byen kanpe, bagay konsa m di kèt m bwal lave zye m. Zanmi entènot lè m rive, men foto. Men ti manbalaj. Men, men, men, mezanmi, men, nou, nou serye? Se. Ok men kounya la si nou ta entèrese jwenn nimewo team anbalaj paske yo bay bèl plezi eben n ka tou kontakte mwen wi ma ban nou e kòman eben dosye sa yo ye nou mèt pa bezwen enkyete nou nou mèt kontakte mwen ma ban nou nimewo team anbalaj paske kem te pale avèk yo e pa sa wap dim lan nan nan m pa rete m te desu m te desu m pat rete paske bagay yo te vrèman e konplike lòt enfòmasyon zanmi entènot abitan nan belè Kase met nan men jounalis swadizan Theriel Thelus kòmkwa l ap prezante yon ekip jèn gason sou pretèks ke nèg sa yo menm yo ka nan gang. Dam sa li menm li pa t kache mo l ditou, li kase met nan men mesye a, ann al swiv li ansanm avèk mwen. Yon nasyon deja grangou, yon ta de medya amize yo, yo chita an kachèt. Yap voye peye soufriske kap pran figi jèn gason ki kenbe diyite yo yon dire de 4 an ou pran jèn gason sa yo wap pibliye yo sou nèt wap titre anlè tèt yo sa ou vle ki krim ke sa machann. De ki jounalis wap pale? Nap pale de Theriel Thelus ki te met ki te lanse yon nouvèl Sètadi gen yon bagay medya yo pa pran swen. Medya yo bliye si nasyon sa, si pèp sa se yon pèp ki analfabèt, y al mennen l nan teknoloji. Gen yon medya ki rele medya pam TV. Ou wè medya sa a? Mezanmi! Ou wè sa m pral di a? M ap di l. Jusko chef de la police. Mwen menm mwen gen 46 ans mwen leve nan peyim mwen konn peyim gen sèvis nakotik peyim gen sèvis anti gang peyim gen dcpj kise enstitisyon ki pou regle tout dosye gon pakèt medya se medya sa yo ki koze tou on pakèt travay paka fèt on pakèt ti jenn gason denome tèt yo medya. K ap fè yon tas de bagay ki se krim sou krim. Kòman? Yon peyi gen tan an detrès. Nasyon an si nou 200 Ayisyen, gen 189 Ayisyen ki grangou. Anndan 189 Ayisyen grangou a, gen 100 diyite yo twoke, diyite yo nan pòch yo. Rès yo kenbe pa yo tèlkèl. Si yon moun di m, Ou parèt nan yon kay, ou bezwen mèt kay la, ou jwenn yon chikata nan pòt kay la, ou vin ak yon bòl manje, ou bay chikata a, li pap di w kot mèt kay la? L ap menm ba w manti, pandan ke l pa ka pale, l ap vole pou l pran manje a, l ap di w yatata wouu, yatata wouu, pou l ka pran manje a. Sètadi, gen yon konfyans ki fèt nan peyi a. ki anpil pou nou les ayisyen. Bèlè tonbe nan yon kafou depi 4 an, nou pa janm jwenn rekou. Nou pa janm ap rele os mwen menm spesyalman. Mwen menm spesyalman, pa gen lè m ap pale pou moun pa tande, m site non leta. Paske mwen gen yon leta, se li ki paran m. Yon peyi se yon peyi, yon leta se li menm ki paran pèp la. Nou menm nan tout sa nou toujou ye, nou toujou rele oh kot leta ye. Nou gen 4 ans nou nan goumen, nou pa janm wè aparisyon leta. Nan pa wè aparisyon leta, li vin koze non nou tonbe sal. Nan yon paket bagay. Mwen kapab di nou pa ye, paske mwen menm m ap pale espesyalman, m pa pale espesyalman pou tèt mwen non, m ap pale pou gwoupman ki pre m nan, se sa m wè, mwen di. Gen bagay y ap di, tande ak wè se de, nou pa wè yo, nou pa ka di yo. Se sa k fè lè yon moun di l de nou, wè m pran responsablite pou m di e manti paske mwen menm mwen pa wè l. Mwen gen yon katye mwen fèt ladan l, mwen pran nesans ladan l, mwen grandi ladan l, m ap vyeyi ladan l, mwen gen pitit mwen m ap kite. Pèsonalite yon moun, li pa itil ou aprezan. Li itil ou aprezan wi, men ou itilize l jis an absans ou. Paske si ou kite yon moun sal pèsonalite ou pandan w aprezan, pitit ou ap kite dèyè ou nèt, y ap gen pèsonalite sal. Se pou sela, vire tounen w moun kapab wè, m kanpe alekran, m ap diskite dan le non de Bèlè, paske mwen menm, mwen se pitit Bèlè, natif. Natal, Mwen fèt Bèlè, mwen leve Bèlè, mwen grandi Bèlè, mwen te gen byen m Bèlè, yo efase, se la a m abitye. Abitid se yon segon nati. Lè w di yon moun ou pa ka kite zòn ou, li panse se vòlè w ap vòlè la nan. Non! Nan zòn ou, se la w konn tout moun. M gen dwa ap fè yon manje m pa t ap fè lasòs. E pou vwazinaj ki ta jwenn yon vyann anplis. Dona m gen yon ti vyann wi. Epi m fè manje asòs. Vwala dam sa a ki ap denonse Theriel Thelus kòm kwa se moun se journalist ki ta denonse yon ekip jèn nan Bèlè di yo nan gang. Premyè choz mwen pap janm kanpe nan mikwo laprès parèt figi m dèyè kamera Poum di ke entèl pa nan gang. M toujou sa. Menm si se manmanm, papam, sèm, frèm, bon patnèm, big, big patnèm tandel nan gang m pap kouri vin di sa. Paske m pa mache avèk yo, m pa konnen yo. Fòk mwen al fouye zo nan kalalou, mennen ankèt poum ka wè si yo nan gang vre. Paske nèg la ka konn nan gang nan la avèk ou la, poutan w pa konnen. Ou just panse son job li jwenn nan non bwat leta, son job li jwenn nan prive a ki fè ke lap woule bèl machin nan, se li k fè li gen bèl kay etc. Epi se nan gang ke li ye. Ou pa defann moun konsa an Ayiti. Sa se 1. Dezyèmman, gon ekip medya. Andedan kapital la. Lè m di andedan kapital la, bon, yo fè l pou kapital peyi Dayiti, Pòtoprens ak vil pwovens yo, men nèg sa yo le pli souvan yo pa atè a. Se de moun ki chita bouda yo Kanada, Sendomeng, ki chita bouda yo Etazini, yo pa konn reyalite k gen nan peyi Dayiti. Ou konprann sa m vle di w lan la a? Epi yo just gon kamera, epi yo monte yo denonse nenpòt moun ke yo vle. La parole est puissante, pa bliye, la communication, et quand je parle de la communication, je parle du journalisme, le journalisme, les médias, se katriyèm pouvwa li ye nan yon peyi. Donk depi w tande pouvwa, gen anpil bagay ou ka fè. La parole est puissante pa gon bagay ko pap ka fè sa la parole si ko kanpe dèyè mikwo pou di ke entèl se vòlè entèl dis entèl dat li pwal gen repèkisyon e nèg sa yo k kanpe kap denonse de seri de moun nan kisa yo fè yo just se chache de twa moun la De twa moun ke yo konnen k nan tè zòt, de twa nèg nan Matisan, yo rele de twa moun nan Fontamara, yo rele de twa moun nan Bèlè, de twa moun Site Solèy pou ba yo enfòmasyon. E le pli souvan, se mèt gang, se moun ki nan gang yo, se mèt gang yo k ap enfòme jounalis sa yo. ok m ka konprann ke dèfwa ou di ke wap bay la polis yon kout men wap bay sosyete a yon kout men men poukisa ke lè w jwenn enfòmasyon sa yo ou pa transfere li dirèkteman nan dcpj ou pa transfere l dirèkteman vè la polis nasyonal dayiti. Ok Donk m panse ke fok nou panse seryezman avek sa se poutèt sa te gen afè bagay seksi te nan gang etc jiska prezan yo pa ka prouve seksi te nan gang foto yo m poko wè yo men l mouri m poko wè yo sou konsyans nèg yo ok li mouri m poko wè foto seksi nan gang. M poko wè foto machin Sexy e lè m al mennen ankèt bagay mwen konnen trè byen Sexy pa gen machin. M tande Sexy te gen machin k ap monte desann nan vilaj la. An nou kite dosye sa tande paske l ap fè zen anyway nou pa gen tan pou sa andedan la repiblik. Lapolis Nasyonal Dayiti nan Miragwàn fè gwo koze ayè jedi 6 avril 2023 a. Ok ap mete sou tenb paspò ou kote ke lè ou mete fo sa yo yo gade lajan an epi yo bay moun nan pyès la pou ke yal fè paspò ou donk vi ak tout deriv sa yo kap pase nan moman la anpil annuy anpil pwoblèm anpil plenyen anpil kri popilasyon donk nou espè ke miragwàn deside pou ke li mete tout fòs li pou bay tout sipò pou ke yo mete yon pwen. Nan pwoblèm sa yo, donk nou te rive tande mesye sa ki Laurent e li te denonse yon sèten de Carlos ke ki a toujou ap bay sèvis nan imigrasyon an. Mesye li di ke se Carlos ki avè l ki de konivans ki ba l fo sous sa yo epi l peye l. Donk nou te konpare sous ki sou. pyès sa a avèk lòt so lòt pyès yo donk nou estime ke so sa a li kontrè epi gen yon kaye danrejistreman ki la pou tout ok yo yo pa t rive jwenn ke ok sa a anrejistre e ke menm ok a li fèt yon lòt fòm pa rapò ak lòt ok yo donk nan sans sa a nou te kenbe misye. E pou ke nou voye misye nan SDPJ pou ke gen yon rapò goumen nou, pou ke pakè a fè swit legal yo. Ni Bètran, ni Kalòs, tou lè 2 nan gadavi. Nou kenbe tou lè 2, pakè Miragwàn kenbe tou lè 2, e ke moun sa yo nan komisarya Miragwàn, yo sou kont SDPJ pou rapò. Se pa premye fwa. Vwala, vwala, e komisè Guy nan pakè Miragwàn ki t ap bay detay sou kòman yo arete 2 ti vagabon, ok, ki ap mete so sou te fo so sou te paspò raketè yo ye enben yo panse ke nan miragwàn nan yo ka fè nenpòte kwa erezman Muscadin la erezman la police solidaire pa gen tenten ka fèt konsa oh si nou ta genyen komisè Muscadin si nou ta gen ekip pakè miragwàn nan nan pòtoprens ala Ala chèlbè n ta fè! Nou t ap mache nan lari san kidnaping, nou t ap mache devan imigrasyon san raketè, e nou t ap rezoud pwoblèm de sekirite a yn bòn fwa pou tout. Men etan done ke nèg isit se achte figi, dayè komisè gouvènman la trè dekriye ok, misye pa sètifye e misye de vole kite pakè pou izo. Donk se vrèman du nenpòte kwa, se te komisè Muscadin. Menm 2 jou Izo pa tap fè tou pre e pakè a nan vilaj de Dye. Nou konnen sa, sa se trè senp. Mèsi paske nou te ansanm avèk mwen. Pa bliye non chanèl la se tak 509 tout ayisyen konekte. Mèsi paske w te konekte avèk nou, pa bliye abone, like, kòmante. Non pa m se Cossy The King Love, 2023 fwa pi wouye pi koupe menm enèji, menm foug, menm detèminasyon, menm motivasyon, menm vibrasyon, menm pwisans, menm tonus.